Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Kòm toujou nou kontan avèk ou. Nou gen kelke enfo nou pral pataje ansanm avèk ou, men jist avan plas au foot! L'Argentine est en finale! Argentine, hum! Tout moun ki fanatik Ajantin se moun ki gen kè wi. Hum. Paske ekip sa a m gen enpresyon ke depi 86, ebyen se raman yon moun wè Ajantin chanpyon. Ajantin te chanpyon se te dènyeman la a fas a Brezil nan Kopa Amerika. Men jounen jodi a la a, 2014 nou te gen chans wè Ajantin an final, ebyen Alman yo te bat Ajantin. Rèv Messi a te nwaye, men rèv la ta pral rapousib puiske an 2018 li elimine ankò devan la Frans, se te an kar de final. Bon, Arjantin sa a ta pral rapousib rèv li toujou e an 2022 Larjantin li an final. Ebyen, bòn chans ak tout moun ki fanatik Arjantin paske gen anpil fanatik Arjantin nan peyi Dayiti, notre ami frèch. Reji sa va byen e kiyès moun ankò ki fanatik ajantin bon antouka yo anpil nou yon match eske n kapab di son desepsyon oubyen ekip arjantin nan te parèt twò siperyè pou ekip kowat la men gon bagay m panse ke kowat yo pat mete nan tèt yo aprè 2 match kote ke w ale nan 2 peryòd de pwolongasyon ou gon jan pou kapab jere twazyèm match la. Mwen m pa on gran lektè nan kestyon foutbòl, men m wè kèk ti fay, kòm si lè w ap atake yon ekip ki rele Arjantin, ki gen Leo Messi ki devan an, ki kapab fè jwèt la tou, ebyen gon bagay pou fè. Fòk ou jere fizik ou, epi fò w gen kapasite pou w defann an blòk. Paske m te wè ekip Kowat la, se kòm si s on ekip ki te vin jwe avèk Arjantin, men ki te manke ekip Arjantin nan respè. Ekip Kowat sa a te mye konpòte li fas ak Brezil a kote fizik lan m ta kapab di ki epwize. Paske lè w jwe peryòd pwolongasyon fas a Brezil, fas ak lòt ekip, bon m panse ke l ta pral parèt enpe difisil. Men antouka, Ajanten yo yo menm yo nan final, y ap tann kiyès k ap vin jwenn yo. Èske Ajantin pral soulve yon twazyèm twofe Mondyal, èske Messi pral akonpli rèv li puiske m ta kapab di anpil sipèsta gentan ale. Se sèl Messi ki rete an final l ap tann Mbappé oubyen m pa konnen si se yon sta nan Mawòk m ta kapab di Amrabat. Bon, brèf, e nan fen emisyon an n ap vini avèk yon videyo Izo, Izo Vilaj de Dye. Avan match la misye bay konferans li, li di li menm depi Ajantin ta chanpyon. On moun ki mete mayo Brezil bò lakay li l ap chire l. E si Ajantin pa ta chanpyon tou, mayo k sou li a, yo mèt chire l. Ann ret tann. Ann pase nan yon koze la non. Nou konnen fò m toujou ba nou ti koze sa. Gon w nèg nan baz Vitelòm nan tou sa rele, kòman misye rele? Aleksand? Ebyen, Aleksand, mesye o, Aleksand pa serye non. M pral di nou sa Aleksand fè. Aleksand. M pa konnen si son Florida misye sot bwè. Ou konnen depi nèg yo fin bwè Florida konsa, tèt yo di tankou wòch. Ebyen, kisa misye fè? Misye gon douz, misye di on fanm li avè l, li pa pran nan bal. Epi sa w tande a la, misye di, men douz la, eseye l sou mwen. Epi fanm nan pran 12 la. Sa w tande a la a? Peze gachèt. Ebyen bal ateri nan kòlèt Alexandre. Alexandre kadav. Sa k pase konsa mesye? Nèg la mete pwen sou li, nèg la tèlman kwè nan pwen l, m pa konnen si se pou moutre fanm nan ki pwisans li genyen, hein, epi sa w tande a la a, misye tonbe. Dyab la ale. Gen lè yo manje kòb Alexandre la pou granmèsi. Paske nou konnen, bagay sa yo nou kapab di tou, ebyen, e jou Alexandre ki te rive, paske ban m di w bagay, depi w ap fè krim patnè, depi w nan vye bagay, wap vèse san ah monchè tout mal ka rive w nenpòt lè mal ka rive w atis antouka nèg yo ap pran egzanp paske m sonje gen baz nèg yo konn ap jwe a zam nèg la rale zam li tire sou lòt la baw nèg la di a monchè pa fè jwèt sa avè m epi l rale yon lòt zam tou l baw bò pye lòt la yo pa pran an yo pa pran gen nèg m konnen yo konn ap vide bal sou li l pa pran men kòman l fè mouri. Kòman l fè mouri? Paske ban m di yon bagay, si ou mete pwen an sou ou se vre, men ou se yon kriminèl notwa, en, epi ou pa p pèse, lè a poko rive. Ou konprann? Tankou jan nèg yo te di a, pa gen pa ka mouri, genyen poko mouri. Antouka, se konsa Alexandre li menm li pase. Mezanmi, gen yon videyo m wè k ap fè lawin. Videyo sa a. M ta renmen pataje l ansanm avèk nou paske m pa vle poste l sou chanèl la. Se yon DJ. Misye ap jwe mizik li epi misye gen gwo manch li nan do l. Gen 3 bagay nou kapab di sou videyo sa. Alò nou pap pase l non. Misye gen dwa se yon nèg ki ap kale poste l. L ap fè show off. Sa se 1. Dezyèmman li kapab yon bandi. Twazyèmman. Eske misye mete manch lan sou li son fason pou kapab enpresyone moun? Sou 3 kesyon sa yo, mwen m panse ke youn pa de miz. E li pa ta dwe antre nan ankenn lojik youn nan paramèt sa yo. Poukisa? Ou DJ. Bon si w ap jwe mizik, ou pa ka gwo gòl zam ou nan do w epi w ap enpresyone moun. Antouka si se Ayiti, nou p ap ezite. Paske. Tout bagay kapab rive Haiti. Men fòm di nou ke video sa son video kap fè la une sou rezo sosyo mpa fin fye li se sak fè mwen menm mwen pa mete video sila. Fòm di nou ke genyen yon sèten de Almase Daphinis li genyen 51 lane orijinè Kòniyon li se sa se akizasyon la polis mete sou li paske li pa pale poul di ke li se manm 400 mawozo. Tande byen wi! Òganizasyon kriminèl sila ebyen lapolis arete li nan Mirbalè wikenn pase a. Daprè enfòmasyon lapolis genyen nan men l, li ta spesyalize li nan detournement kamyon machandiz. Yon lòt kote, toujou nan Mibalè, pandan wikenn nan, genyen Alain Joseph ki gen 35 lane, li se manm aktif 400 Mawozo, Lapolis mete men sou li e li t ap travay kòm enfòmatè nan òganizasyon kriminèl sila a nan stasyon bis Kwadèboukè a. Mouche Alain te mirbalè yon mannyè pou kapab resevwa lajan nan kad yon machin yo detounen. Pou kòlye la a, tou de mesye sa yo plase an gardavi annatandan suit jidisyè yo. Ann tounen sou kesyon kalifikasyon Arjantin puiske n te pwomèt ou yon videyo nan fen emisyon sila. Brezil, e sa k fè si yon moun ou fanatik Brezil ou pa gen pou w regrèt. Brezil, 5 koup du mond, se sèl ekip ki fè sa nan mond lan jiska prezan. Brezil te alakèt yon sizyèm koup du mond. Fanatik Brezil pi egzijan ke fanatik Arjantin. Arjantin al nan yon konpetisyon, se vre ou ka wè Messi kriye, ou ka wè de twa nèg kriye. Tout est fini. Men, Brezil al nan yon konpetisyon li elimine. Nèg yo pa sèlman kriye pou elimine yo elimine, pou rèv la ki pa akonpli, men yo kriye paske yo pral jwenn yon trètman yo pa konn jwenn. Paske sa pa rive souvan. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Gen nèg la ki tou pran avyon. al lòt kote paske yo konnen pèp la pap resevwa yo avèk fair play. Gon ti video ki vin jwenn mwen video kote ke kòm toujou paske se konsal te toujou ye depi Brezil al nan konpetisyon li elimine wap jwenn de twa brezilyen la ki vini kap voye ze sou machin kap mennen alò machin federasyon an kap mennen jwè sa yo ale. Se sa wi. Sa vle di yo ouvè kout ze sou machin nan. Se pou m di nou ke sa se yon desepsyon. Pèp la di w ke depi yo voye w nan yon konpetisyon, ou pa gen pou w pa pote koup la vini. Pa gen ekskiz. Èske w konprann? Ou menm, ou gen dwa, m pa konnen, santi etan w pa bon, ou mal jwe, ou mal negosye match ou, men sa se nan ou menm. Ramnen nou. La koup se konsa brezilyen ye. Donk m panse ke se yon desepsyon e rèv brezilyen an petèt ke an 2026 men atansyon tankou jan zanmi nou di sa Gregory Bleu Ciel ekip brezil sa nou mèt tann li an 2026 li pral fè malè paske. Gen anpil ti jèn nan ekip sa a, yo pral pran eksperyans aprè katran ankò, m pa konn pou Neymar, men pou Vinicius, pou Rodrygo, pou anpil lòt ti jwè, ebyen pral gen bagay ok, nou mèt tann brezilyen yo rete tèt frèt paske tèt ki konn mete chapo ap toujou kontinye mete chapo. Izo te pale sou match la, li te di li menm l ap bat jis avan match e li ajoute, Depi Ajantin ta chanpyon, kèlkeswa moun nan zòn li k met on mayo Brezil l ap chire l. E si Ajantin pa chanpyon, mayo Ajantin ki sou li a tou li menm nenpòt moun mèt chire l e ba w. Men Kowasi ka bat Brezil, li ka bat Pòtigal, e jwenn ak kreten parèy li, l bat yo. E jodi a nou pral montre l sa k bon. Wè Kowasi? M pral bat Kowasi pou tout frekan l fè. Paske Brezil m te bezwen. Li te bezwen brezil ok li fèm pa jwenn brezil petèt sa m pral bat li sèlman bò tèt. Kòman ou panse ou ka ba li la jodia la? Bon m pa konn konbyen map bali men li pral pran anpil gòl wè jiska prezan men fich mwen yo la ayy fich m pa ye m poko touche non ayy e lèm rive nan final m gentan repare valiz mwen la malèt mwen fèt la pou m kite peyi a lèm fin gen santi m la wi Ayantin m pa renmen ekip a brezil Ayantin se ekip ki fò li ye pou nou al pou Ayantin a brezil. Gad ekipman k sou mwen an. Gad drapo a epi gad syèl la ou kwè ki koulè l ye? Ayiti anba syèl ble wi. Syèl la ble wi. Ou wè sa m di w la? Ayiti e konsa l ye. Apre sa, anmwey, m tande ti lapli, manno, tout nan bò fatra. Nèg dad yo, ti bòs, tout nan bò fatra. O! Sa k bò fatra a? Hein? Sa k bò fatra a? Bò Brezil la. Kounye a la menm, Kris la lanmou bò a l ye? O! Kris la Ajantin li ye? Ak o! Pandan m sou do kay mwen la m ap tire Ajantin fè gòl. M tande gon zam kap sonnen zòn sa tou tèt mwen. Ki moun sa? Ki moun sa ti bon sa kap fete menm la avè m nan? Lè m enfòme yo di men Krisla. Krisla nan bon bò a. E ti Lavik nan bò fatra. Ti Lavi a manno. Men ki pèdi a? Sa ki rele pèdi a? Sa e mondyal an nan di m wi. Mesi. 86 se 86. Nou nan 2022 la. Se vre sa k pral fèt la. Mesye depi kilè ou fanatik Ajantin? Depi lè m fèt. Mwen renmen Ajantin. Ou panse si Ajantin rive nan final li kapab chanpyon ak fas kèlkeswa ekip li a? Manzè la e pou Ajantin li ye? La Frans, men a la Frans m ta rive final m ta fè plis kòb paske lè m pral parye nan paryaj pa m banm wè kòb m pral parye a la si a e se ekip fatra a ki elimine Pòtigal la e? Mawòk Konsa si m jwenn a Mawòk li pap bon mwen a la Frans pou m jwenn pou kòb la ka wo. Sak fè sa? E li pou m bat paske m bezwen bat yon ekip kòmsi ki fè pwa. E sa l ye? Eske se pa pou revanj 2018 la ou ye? Non. Se pa pou revanj, se pou revanj tout ekip m jwenn. M t ap bat avèk plizyè ekip. La Oland te konn elimine m tout bagay sa yo. Bon, yo t ap chofe Brezil, Brezil elimine. Yo tout te gentan travèse nan bò Pòtigal la. Kounye a, sa m te ka di yo la. Tout, apa de Ajantin, yo mèt chofe tout lòt ekip ki gen nan Mondyal la. Paske depi ekip la ap jwe ap Ajantin, yo tou fanatik lòt ekip la. Men sèl sa m konnen, m ba yo lòd. Depi Ajantin elimine jodi a, yo mèt chire rafti sou mwen. Men yo menm tou, depi Ajantin bat, pa gen nèg nan zòn nan k ap met mayo Brezil. M ap chire tout. Depi lè Ajantin ta pou fè Mondyal la, li te pèdi 2 a 1 fas Arabi Sawoudit. Kisa w te di tèt ou? Èske ou panse Ajantin t ap rive nan faz sa a? M fente yo. Fo pèp wi. Nou fente yo Argentine pèdi pou tout moun ka panse kreten li ye. Epi nou fente yo epi yo tout anvayi. Brezil ki pat pèdi premye match li a kote l? Aww yo rele sa fent de match. Wi yap tire. E tire yap tire la e. Fanatik Brezil yo e. Nou tout met mayo nou sou nou. Kenbe drapo nou. Depi fanatik Brezil ap pale pa okipe yo. Balon dò rèd rèd epi pral gen yon lòt fanatik tou kap pale epi aprè nap retounen poun kapab boukle. Uit balon dò, twa etwal, twa etwal, uit balon dò, twa etwal, uit balon dò. San jwe map pran, san jwe nap pran. Ronaldinho ap pale de Messi e Ronaldinho pi bon Messi. Messi vin fè paka pale de lòt jwè. Lè w pran egzanp Xavi, Iniesta, se 2 jwè pou moun ta pale de yo. Ronaldo tou, bon Ronaldo a, e Zidane. Men akoz de Messi, pèfòmans Messi nan foutbòl. Nou pa tap fè sa pou Brezil men nou konnen se Amerik di Sid e la li soti nou oblije al tire revanj pou Brezil men kounya la nou menm nap di konsa se mache bat moun e nou sonje an 2018 Kroasi te bann 3 zero. 2018 kwasi jwenn yon ekip maren, yon gadyen yo dlo, bal piyay yo ban nou 3 a 0. Ane sa n montre l men sa k Ajantin nan. E men si Dye li k 7 balon dò a. Enzo Fernandez! Pandan Modric ap ouvè kò l, li bat li di vit, li di vit Modric, bay Modric, Messi k sou teren nan an 2 sak balon dò k sou teren an Anzo! Anne wè bouda l te rete, men sa k Messi a. Messi fè l, li fè l nan e n ap chanpyon dimond. Nan figi tout moun nèt. Pele, pa ede w a non. Dayè si m ap remonte nan listwa, an 2001, se pa vre? Arjantin te manyen yon Kopa Amerika. Lè sa Adriano te retire Kopa Amerika sa nan men Arjantin. Nou raple nou byen, an 2014, genyen de twa gòl wi ki te rate nan match Arjantin-Almay la. E m kwè Arjantin te rate plis okazyon. Arjantin pa t chansez. Men ane sila, gon sèl bagay m ta kapab di ki jwe pou Arjantin se ke, Nèg Argentine yo, yo gen moral, moral yo wo paske se pa tout afè fasil pou ap mennen 2 zero sou yon ekip, li redwi skò w la, li egalize avè w, l al jwe pwolongasyon avè w, rive nan penalite, ou bat li.